mwen pral souleve, an se yi de pouen pou nou, e pi, map mande nou eske nou da kwa avem ou pa. Men, juste avan de komanse... Il y a quelqu'un qui m'envoie un petit message aujourd'hui. Ah, pas la peine de communiquer le numéro. Ben oui, ça reste un peu secret. Alors la personne a dit bonjour RL, je voudrais savoir est-ce que vous faites des levées de fonds pour subvenir en aide pour couvrir vos dépenses puisque vous n'avez pas de publicité ni de sponsor. Lè ou on moun li baw piblisite, li konn souvan oryante travay ou. Nou pa bezwen kòb nan men ankenn moun ki nan zafè politik, ni nèg ki nan sektè prive. Paske sè jan la, yo responsab de sa kap pase nan peyi a. Se ta kapab petèt le moman wi pou m tounen sou de bagay ke m wè, de bagay ke mwen tande. Nou wè jan map fonksyone a? M vle fonksyone konsa nèt. Si on moun nan entènasyonal la oubyen nan peyi Dayiti, ki pa nan politik, ki pa nan bagay bleng bleng, deside fè yon don, li kapab kontakte nou, epi nou menm n ap kanalize l, n ap di l ki sa pou l fè. Dèfwa nou wè konn gen yon moun ki gen pwoblèm, epi nou pran pwoblèm moun nan, nou fè eko ak pwoblèm sila a, epi swa nou fè kontakte l dirèk, oubyen nou jwenn bagay pou li, nou remèt li l. Depi lè nou antre nan lojik sa a, ou wè pa janm gen yon grenn moun ki di ekoute men sa RL Prod fè l. Donk se pou m di nou ke. Ebyen, se konsa nou menm nou vle fonksyone. Gen yon lòt bagay, gen yon nimewo ki li menm pran, m ta kapab di logo RL Prod e ki pwofite ap mande sou non RL Prod. M pa gen ankenn pwoblèm ak yon moun k ap mande paske je sè ke sa grav an Ayiti. Fè l nan bon sans lan. Pa mande pou sal non lòt moun. M pa konn mande. Non, m konn mande wi. M mande moun m konnen. M mande manman m, m mande frè m, m mande sè m, epi moun ki close avè m, nou zanmi anpil, m mande l. Èske nou konprann? Pa egzanp, m gen yon kouzen m lavi e tounen l ap plenyen paske mwen menm depi m al lakay li, nenpòt sa m jwenn mwen pran. Donk, sete jis yon parantèz. Epi gen yon lòt kont Facebook ki se RL prod. Tande byen wi, se prod. Mwen genyen paj Facebook, sorry si m te di kont toutalè la. Paj Facebook lan se RL prod. I a pa zèd dèryè. vous qui pouvez lire quand vous cliquez sur cette page ebyen pa lapenn pou menm gade paske li pa evidan pou ke yon moun li m ta kapab di eskwo nan sans sa kom si ou pran idantite yon moun epi pou fè siksè avèk li fò m di nou byen ke mwen menm m antre nan youtube se pa pasyon se pa kom si yon vi vin yon eskwo anake moun non se jist m son sitwayen di peyi M vle patisipe pou ke peyi sa kapab chanje. Se sak fè w wè, sak pi difisil la se ladann mwen foure men. Sa yon moun kapab di RL Prod ou kapab di, a misye son bandi. Paske nou plis trete dosye bandi. Men atansyon, si w pa kotwaye yon moun, pa kouri fè jijman sou li. Pa kouri wè yon fi ap mache nan lari lan pou di a fi sa son penbèch, son pa bon. E konsa tou pa kouri di son bon moun. Men, pran tan w pou pale avè l. Pran tan w pou kotwaye l. Lè sa a, w ap fini pa konnen kiyès li ye. Alò, mwen vini avèk kèk videyo m te pase deja. Arestasyon Ezekyèl. Se sa ki nan feyton an la. Men tande byen fanmi m yo. Arestasyon Ezekyèl li fè polemik menm nan kan bandi yo. Paske w wè Izo kouri pale. Justement pou dire ke ba Ezechiel se mon bon ami men kisa misye ye men kisa ye. E se on nèg ki te nan G9, le fèt ke nèg G9 yo konn ap vòlè, yo di yo pap vòlè, donk misye li menm li pa rantre nan lojik sila. Baw Babekyou reponn pou di ekoute Ezechiel li menm li toujou nan G9. Gran tèt G9 yo pa konn vòlè. Se sal di. an kèlke sòt. Men sa kapab rive ke genyen de twa alye ki fè yon bagay ki pa bon. Men eske sa a se pa yon repons dirèk ak Izo? Konprann byen wi. Mwen pral pèmèt nou tande ankò e gade a la fwa Izo e Barbecue e pi nou menm n ap fè dediksyon pa nou. Sa vle di mesye, n arete Ezekyèl tout bon? Ezekyèl wi mesye, n arete Ezekyèl tout bon? Ezekyèl wi, nèg ki poze anpil la a. Gen dekwa konn gen gè lan Matisan, lè cha vin atake, kout bal ap pete lan Matisan. Deblozay ap fèt, e Ezekyèl kap rele nèg kap kalme moun wi, kap di ti lapli, izo bay yo pa dwe fèt konsa e. Nèg ki te enpeche gè a leve e lan Matisan e. Nèg ki fè tout sal konnen pou gè a pat leve lan Matisan e. Ezekyèl wi. Bon sa, sa, sa leta ayisyen vle menm. Ezekyèl wi. Nèg ki te lan Jenèf. Akoz jenès komsi ap vòlè bagay moun an kachèt. Pandan ap vòlè bagay moun an kachèt epi ap di yo pa vòlè. Ki kite jenès pou sa eh. Ki ret net ki ret pou kòl la eh. Ki pa li al nan baz jenès, ki pa li al nan baz izo, ki pa li al nan baz tilapli al ret net wi. Nèg sa n arete. Nou vin fèm plis malen. Ou wè la m vin pi malen la. Epi m vin pi danje. Rat pase bò kote m ni mouri la. Wi oh si Ezekiel Ezekiel yon nèg kap fè sosyal konsa yon nèg ki poze konsa hein poukisa n aretel yon nèg konsa n aretel bon kisa izo pral fè devan je n la ki pral bon di djab bonjou ou pa di djab bonjou lap manje w djab ti kle moute ti kle desann wi e m pa konnen. Ebon m wè peyi a m wè kijan l ye. Revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap salye pèp ayisyen an. N ap salye tout geto yo san distenksyon. Fòs Revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout. ap salye laprès pale, ekri ak televize. N ap salye tout medya an liy yo. Sa fè lontan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout pa pale. Lè nou di Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout, n ap pale de nèf manb fondatè yo, ki gen Alexandre Ezequiel ladan l. Mwen menm kap pale la Jimmy Cherizier Barbecue mwen pase 14 ans nan la polis ap kouri dèyè bandi, vòlè, kidnapè, kadejakè e mwen pa diferan de yon moun tankou Alexandre Ezequiel pozitif pasel pa genyen ki ede leta ayisyen ak la polis anpil nan goumen kont gang jodi a kote leta ayisyen mete l la ze pap janm vòlè li pap janm kidnapè li pap janm kadejakè piga okenn kidnapè vin pran pòz yo renmen ze menm kote l ye a li pap janm zanmi kidnapè li ta mouri menm lè l tande se mòd moun sa yo kap fè mobilizasyon pou li. Alexandre Ezechiel pam lan sam konnen an paka youn nan sa nou reprochel yo kote moun ki onèt moun ki renmen peyi a kite moun ki onèt moun ki renmen peyi a pale deze nap raple pèp ayisyen an Sa k fè Kwadèboukè vin jan l ye a, se paske Leta ayisyen pa bon. Se paske apre arestasyon Carl Henry, alyas Depòte, ki fè kidnapè, vòlè vin pi pwisan. E Matisan pa diferan pa rapò ak arestasyon Ze. Bann engra! Sonje sa Ze fè pou lapolis ak Leta ayisyen. Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou renmen peyi sa anpil. Se paske nou renmen peyi sa anpil ki fè nou fè silans lè n ap gade jan politisyen tradisyonèl melanje ak medya tradisyonèl, moun dwazimen, boujwa konwonpi, Mete tèt yo ansanm pou kraze peyi sa. Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout je nou la nap gade e nou gen pou nou mete pye nou atè ou menm kap mande kont revolisyon an sa w fè pou l fèt deja viv fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout viv Ayiti viv liberasyon. E lè nou di Jenèv, jan m sot di l lan la, nou pale de 9 manm fondatè yo. Alexandre Ezechiel fè pati de 9 manm ki fòme Jenèf la. Aprè nou gen Alye. Men, Ezechiel pa t janm pa nan Jenèf. Dayè, li se manm fondatè l. E an se ki a trè kesyon detounen kamyon, nou menm nan zòn kote ke ki gen Jenèf yo, ou menm antanke jounalis w a fè konsta a pou kont ou. Tout gwo biznis ki gen nan peyi a e nan zòn Jenèf yo li. Men nou remake konbyen fwa yo kidnape yon gwo bizismann nan zòn Jenèf yo? Konbyen fwa nan zòn Jenèf yo nou tande gon kidnaping ki fèt e ke se te yon nèg Jenèf ki te fè l? E nou pa gen tan pou nou antre nan tak o tak avèk okenn lòt zòn. Paske moman an se moman pou nou met tèt nou ansanm, moman an se moman pou nou goumen. Pou nou vin avèk revandikasyon sosyal yo. E m panse ke Ezekyèl li se Jenèf e l ap mouri Jenèf. M gon ti dosye la m te vle pase a pye jwen sou li wi. Leta fè kòmand zam li fè kòmand bal ok se byen paske yo pral kouri dè bandi men poukisa la pil dosye sa yo m wè. Kòm si tout enfòmasyon yo prèske pran lari nèt. Ban m di nou bagay, lè bandi yo achte zam, e detwa grenn moun lari ki ka fè nou konnen. Èske nou konprann? Lè Ti Lapli gen M 50 li k vini, lè Izo genyen pil bal li l ap pase solèy, si se pa dwòn de twa nèg mete anlè a la pou konnen sa k ap pase, ou p ap jwenn non. M vle ke gen yon seri de enfòmasyon nan sen lapolis lan pou ke enfòmasyon sa yo rete. sekrèt. Yo kab sèlman konnen ke leta pral fè kontra. Men yo pa bezwen konnen ke gen zam sofistike kap vini, gen gwo bout materyèl. Eske nou konprann? Paske dèfwa, wap rive nan yon sitiyasyon gon lè, kòm si bandi ap tèlman konnen gen konfyans, dayè ou wè sa deja. Bandi yo pa gen anyen yo pè. Men, lè yon lè w kare avè yo nan lari, epi w lage yon wach manman vwap! Epi nèg la wè, en en, sa son lòt bagay. li pral panse yon lòt jan. E lè sa a w ap sènen l, w ap ba l bal, w ap ba l gaz, swa w arete l oubyen l mouri. Donk, mwen menm, pandan m ap di nou sa la a, mwen enpasyan. Franchman, mwen vrèman enpasyan pou m tann ke materyèl yo vini. Men, lè yo vini, nou pa menm bezwen bay konferans pou n prezante zam. Mete zam nou la, Fè teknisyen yo travay nan zam epi nèg ap pote boure sou bandi pou ke moun kapab pase tout kote yon jou nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la. M pral kite nou avèk envite di jou, se avèk Manuel Yves epi aprè n ap tounen pou kapab boukle. Kijan Pati Pèp la ye? Èske Pati Pèp la nou ka di an mòd peyi an? Bon, Pati Pèp la, nou an mòd peyi a. N ap batay pou n konbat sa k ap fèt la, paske misyon pa nou kòm pati politik se batay premyèman pou gen yon etadedwa ki fò, e pou ke peyi a vrèman, pou ke tout moun kapab jwenn aksè avèk sekirite, pou ke konstitisyon an respekte, bon byen ke n pa gen konstitisyon la a, e pou ke lalwa respekte, e pou peyi a jwenn sekirite pou tout moun fonksyone libe libè. Bon, sekirite a rete yon gwo moso e yon veritab defi pou otorite yo. Nou wè enpe patou e malgre lapolis lan ap fè ti jefò men bandi yo toujou ap fè lalwa. E èske nou konfyan kòm dirijan politik lapolis ap fini pa mete mesye ki gen zam sa yo hors d'état de nuire yon jou? E avre di ke kesyon sekirite a e lapolis se youn ladan l. Paske nou gen yon CSPN. E si ke minis enteryè a pa gen volonte, si premye minis la dabò kòm chèf CSPN nan li pa gen volonte, minis enteryè a pa gen volonte, e minis jistis lan li pa gen volonte e m mèt di w e efò Ti efò e lapolis ap fè a e li pap chita sou anyen paske pi gwo pwoblèm peyi a se paske gang yo yo politize se depolitize gang yo epi pou pèmèt ke lapolis kapab fè travay li kòmsadwa. Donk lè w di gang yo politize sa vle di chak kote ki gen yon fwaye de gang gon group de politik kap manipile mesye sa yo. Non, se pa sèlman non plis gen dwa gen nèg ki gen pati politik ki gen anbranchman avèk kèk gang, men gang lan li politize se sitou avèk premye minis Ariel Henry ki la, se sak fè ke gang lan politize, paske gen de aksyon nèg yo ap fè Ou wè son men k ap pouse yo. Imajine w, gade pou wè sa k pase la a toupre nan Pakè de Pòtoprens, toupre Vilaj de Dye. Sa vle di, kòm komisè gouvènman ki te anba a l pa t ap regle anyen tou, e se dwa yo, dwa Izo pou l batay pou l pran Pakè de Pòtoprens. Paske si w yon kote ou pa konn dwa w, ebyen, te mèt se yon timoun ki lakay ou, si w pa konn dwa w, ou pa konn devwa w, timoun nan li menm l ap fè l nan plas ou. Sa vle di ke gade depi kilè pou wè bandi anvayi espas pakè de Pòtoprens. Si l pa t gon men politik dèyè l, ou pa panse lapolis t ap gentan anvayi anba? T ap gentan gen operasyon planifye e lapolis pa kapab al mennen operasyon konsa pou kont li san ke CSPN nan, paske pi gwo antrav peyi a la se CSPN nan. Imajine w, yon nèg ki vin fè yon djòb politik, li sòti nan yon estrikti politik epi li vin jwenn Ariel Henry k ap fè politik, k ap fè tan pase pou l kapab rete opouvwa E li mache nan menm liy nan. E dayè Frantz Elbe wè kap fè, DG Frantz Elbe wè kap fè ti efò sa lap fè a la, se li menm kap fèl. Yo ou pa wè vrèman l gon akonpayman vrèman. E tout afè acha materyèl ou tande pou lapolis, bon mwen menm bagay sa m plis ke wè ke non rèv li ye. Se pa yon pwoblèm materyèl. Bandi yo y ap opere yo pa avèk materyèl, yo pa ni cha blende, yo pa avèk. Il saji ke nèg yo, yo mete de bagay mouchwa wouj nan ponyèt yo, pye atè, yo sòti avèk galil nan men, w ap gade se 2 timoun. Il saji ke nèg yo yo menm y ap fè yon djòb, yon djòb pou le premye minis. Paske si yon premye minis mezanmi, gade nan ki eta yon peyi ap desann. Se yon bagay ki fò wi ou di la. Mezanmi, paske yon premye minis. ki alatèt bon m mèt di misye li gen 2 chapo la li prezidan e premye minis alafwa pase pa jiska prezan pa gen prezidan wap gade pou wè ensekirite a nan nivo sa ou pa janm wè minis de lenteryè a sòt son nòt pou l kondane aksyon bandi tinsyo ou pa janm wè minis jistis lan li sòt son nòt Pou kondane aksyon banditism yo, sa vle di ke pou demontre w sa son ensekirite politik ke l ye. Jounen jodi a mwen menm, m ap pwofite okazyon an pou m lanse yon apèl bay tout sektè. Nou pa ka kite yon ti gwoup moun ap detwi peyi a nan nivo sa a. Nou pa ka kite yon ti gwoup moun ki anvye de pouvwa, Tankou lè w pran gwoup moun sdp yo, m wè Ariel Henry e mesye PM Ariel Henry li sòti yon bagay yon komisyon la e mèt di se kòmsi ke menm nèg ki t anndan yo l repran menm yo menm ankò pou kontinye dyalòg avèk Montana. Men pwoblèm ki gen la e pa pwoblèm Montana li ye. Montana se kòmsi son bagay ou wè, m pa menm di kòmsi non son bagay pase mòd li ye. Paske yo menm an swa yo divize. Yo chwazi yon premye minis, yo chwazi yon prezidan. Men si gen de rankont, fò premye minis sa yo te chwazi avèk prezidan. Fò gen yo pou ta nan rankont lan. N ap vin sou kesyon Montana e Mesye Mercius. Men, kanta pwoblèm ensekirite a, a vòtre avi, ou kwè ke polis sa pa gen yon pwoblèm dekipman? Non. Se yon volante politik ki pa genyen ki fè ke mesye yo pa ka fè de pèkisyon nan katye kote nèg ak zam yo ap bay pwoblèm pou rezoud pwoblèm nan. Bon, e banm di w, li gen, se yon mank de volonte li ye. E pa sèl, e pa o nivo bò DG lapolis lan non. Li se yon mank de volonte bò CSPN lan. Paske se pa pwoblèm ekipman lapolis genyen pou al mennen operasyon. Eske polisye a pral fè tout tan l ret nan cha pou l ap tire yon bandi jan yo ap pede fè la? Lapolis se pye l li pral met atè. Yo gen cha la. Bandi yo byen ekipe wi. Yo byen ekipe, pafwa son pèsepsyon li ye. Dèfwa nèg la konn kanpe l di l 500 li 1000. Men banm di w, men kiyès ki gen lejitim vyolans lan? Se leta. Si leta kanpe la l di l ap kraze tèl kote pa gen moun ki ka di l non. Sa vle di ke ou la fini tou ensekirite sa k rive sou nou an li pa li la deja li la lontan sa paske depi nan chwa DG lapolis lan ensekirite a kòmanse paske avan yo chwazi yon DG lapolis pa bliye fò l pase nan palman fòk se prezidan k pou siyen arete pou mete l pou pibliye l pou ke li menm li kapab DG lapolis sa vle di ke avan paleman an chwazi l gen de senatè de depite ki mande misye dè direktè depatmantal, dè direktè depatmanto, pa egzanp nèg la nan tèl depatman li di banm depatman sa, banm direktè depatmantal polis sa. Sa vle di ke ou wè ki sak vin poze la? Senatè sa demen maten li ta di l vin an fas prezidan sa, si l vle l kapab gangsterize tout depatman an, paske direktè depatmantal polis lan se li k mete l e direktè depatmantal polis sa se li k kwafe E li kwafe tout komisè, chèf de pòs ki nan depatman an. Men, men, men, dan leta aktyèl de choz, se ne pli le ka. Non, wi, vwa, non, sa vle di ke. Nou pa gen palman. Non, m konnen, men, palman te la. Se menm antrav yo k la. Sa vle di ke kounye a vin rive sou nou a fòs. Menm fòs la. Vwala, sa vle di ke lè senatè a pral nan eleksyon, gon gwoup de jèn li te ame. Bon, byen ke se pa palmantè sèlman, zam ki la, e pa zam palmantè sèlman yo ye. Paske ou genyen yon men o nivo entènasyonal la k ap pouse sa k ap fèt la. Paske si Lèzetazini Damerik, Le Kanada, Lafrans pa t nan sa k t ap pase Ayiti la, yo pa t ap rete fè silans. Peyi a pa t janm nan nivo sa lè yo te vin pran Janmèten Aristid. Ou estime gen yon fòt enplikasyon de la kominote entènasyonal nan pourisman de la sitiyasyon sekiritè. Egzakteman. Paske banm di w, ou gen DG Lapolis tou ou gen PNH. Kiyès kap sipòte l ekonomikman, se yon anbasad. Ou pa gen sekirite. Paske ki finans kòmand. Otomatikman anbasadè sa a, l ap bay DG lapolis la oubyen l ap bay lapolis la materyèl. Si l kanpe yon bon maten, li rele DG lapolis la, li di gen tèl dezòd ki pral fèt tèl kote. Pa mennen operasyon ladan l. Ebyen DG lapolis sa pa gen anyen pou l fè e l konn kisa k anbasad amerikèn nan, l konn kisa k anbasad Kanada, l konn kisa k anbasad de Frans. Li konnen si y ap vin arete l, li pa gen yon lòt fòs kontrenyant ki kapab anpeche yo mare l. Sa vle di ke tout sa fè moun nan oblije plwaye nan koki. E sa fè ke nou menm n ap n ap batay pou ke nou gen yon polis ki depolitize, fòk chwa yo pa fèt ni onivo paleman an, kòm lapolis se oksilyè lajistis, ebyen prezidan kou de kasasyon an se li k pou nome on DG lapolis. Sa vle di nan nouvèl konstitisyon ke nou pral genyen la. Sa vle di ke nou gon peyi ki mèt di ki ensekirite a se pa sèlman onivo tèritwa a jan w ap gade l, nou pa gen anyen k pwoteje peyi a la. Nou pa gon lame k ap kontwole fwontyè nou. Sa vle di ke si dominiken pa vle. detwi nou la, lòt peyi pa vle detwi nou, yo pa vle paske fontyè nou pa gen kontwòl, fontyè a son paswa, zam ap antre pa pil pa pakèt, e nap gade pou nou wè, gan pil zam k antre sa avèk ak etikèt drapo anbasad amerikèn, gen de zam ki antre se an repiblik dominikani yo sòti, gade jan yap maltrete ayisyen nou yo lòt bò a, sa vle di ke pou demoutre w ensekirite a se vre lapolis, se pa de jèn gason a jèn fanm ki mouri nan bay ensekirite sa, sa ki nan gang. e nou menm n ap batay se vre pou emèjans pou lajenès emèje men lè yon jèn ou chwazi se ling bandi e ling nèg ak zam pou pran pase fòk tou met sa nan tèt ou si zam lan te bon nèg la e pa ou li t ap pote l bay li t ap bay madanm li li t ap bay pitit li li t ap bay frè l li men si se ou li chwazi bay li e li menm ankò l ap di w men kisa pou fè Pou yo kapab detwi lavi ou. E ou aksepte mache nan ling lan, bon, se vre, sa rive, men nou menm, nou toujou di jèn ki poko janm antre nan gang yo, pa kontinye antre nan gang. Paske gang lan pa gen 2 wout ke simityè ak prizon. E n ap mande DG lapolis lan, fò l klè, gen de zòn ki zòn de non dwa, fò l di klè kisa ki anpeche l bay peyi a sekirite. E se vre, gen de lidè politik ki wè l, se vre gen lòt sektè ki wè l, men ou menm fò w kapab di men kisa ki anpechman an. Paske nou menm tou, fòk pèp ayisyen an, nou menm se nou k ap viktim, se nou k ap mouri, fò nou sòti, an nou manifeste, an nou mobilize nou pou nou fè revandikasyon nou pase, pou nou di Leta, otorite ki la yo, nou bezwen sekirite nan peyi a. Paske tout etan n fè silans, se tout etan y ap di nèg yo avanse ak zam nan men yo, mache tiye nou, mache kidnape nou. Sa vle di ke nou menm, nou pa la pou nou ankouraje okenn jèn al kenbe zam. E n ap di, pitit Desalin ki bay minis enteryè, n ap di madam Edmonde Supplice Beauzile ki gen MTPTC nan men l, n ap di Nenel Cassy, e tout lòt nèg Gena Joseph ki fè pati de gouvèneman sa a mesye m ka konprann n ap defann ti enterè pèsonèl nou men mesye wè peyi a paske pèp la pa kapab ankò avèk sitiyasyon ensekirite sa a. Bon, anviwon 1 an aprè asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, kriz lan li vin bokou pli egi, aktè politik yo ap tante chèche solisyon men solisyon an pa ka toujou pa ka vini. Nou wè Premye Minis Ariel Henry sètansi pran baton pèleren, li rankontre dè pèsonalite, li rankontre dè aktè de la sosyete, li rankontre donk dè pèsonalite egalman de la kominote entènasyonal. E mennan nou wè li mete on komite sou pye pou al fè negosyasyon avèk le groupe de Montana. Nou sonje te gen on tantativ de reprise de negosyasyon men te vit vin kanpe, Montana te poze kondisyon, Montana voye plizyè korespondans, Ariel Henry pa janm reponn e finalman li mete on ansanm de moun ki pou al diskite, kijan w twouve inisyativ sa a? Eske ou panse inisyativ sa ka pote fwi? Ariel rankontre 2 moun de manyè separe epi mentnan li chwazi yon komite pou al negosye. Eske sa pa rantre nan kad yon strateji pou fè a ganye di tan ou di mwens nou prale efektivman vè la rezolisyon de la kriz? Bon, m ap di w yon bagay. Bon, ou wè la, ou menm ou gentan wè l. E non plis ou wèl iv e gen plizyè lòt moun ankò kap gade ki wèl Ariel Henry nan laj Ariel Henry ou ta sipoze wè son pèsòn moral paske mèt di Ariel Henry son nèg ki gentan gran pè èske ou konprann e mwen menm pa gen moun kap pran Ariel Henry o serye sou kèlkeswa fòm lan Ariel Henry te kreye menm yon komisyon la Yon komisyon de medyasyon ki genyen m kwè Laurent Saint-Cyr, ki genyen Roger Beauvoir, ki genyen e m kwè Rony Desroches, ki genyen e e sektè inivèsitè, chaje moun ki nan komisyon sa a. E ki kòmanse, ki rankontre plizyè aktè politik e menm dè palmantè. E lè w ap gade pou wè nèg yo se de nèg ki lwayal, se de nèg ki vle vrèman avanse avèk bagay yo, Ariel Henry pa pran sa an konsiderasyon kounye a men l kreye yon lòt komisyon. Sa vle di pou demontre w se yon politik pou fè tan pase. Li santi ke ensekirite a sèlman pa sifi, kounye a l ap kreye yon enstabilite politik pou ke l boule lè a, Lè wap gade wa sezi wè Ariel Henry gen 2 zan o pouvwa, men tout sa toujou se konplisite kominote entènasyonal la. Paske si kominote entènasyonal la pat dakò, Ariel Henry pata ka boule lè sa yo lap boule la, li pata ka pèdi tout tan sa. Paske akò, mwen menm youn nan bagay ki te fè ke m te kont akò Ariel Henry a, akò 11 septanb, akò sesi, akò sela, se paske lè wap gade o nivo de akò yo, majorite pa genyen yon dire. Paske pi gwo pwoblèm peyi a lè nèg yo vini, yo pa vin pote yon solisyon pou le peyi, yo vin pote yon solisyon avèk bezwen pèsonèl yo. W ap gade dyalòg sa yo k ap fèt la la a, gen de moun yo rankontre w ap wè nèg a di bon mwen m te deja di Ariel Henry sa m bezwen. Li deja di l men ki ministè, men ki direksyon jeneral li be. Èske w konprann? Se pa anyen de peyi, se pa anyen de peyi k ap regle la. Sa vle di ke jounen jodi a m panse ke si ta genyen On vrè dyalòg ki tap fèt vrèman pou retire peyi a kote li ye la, fòk se t on akò ke nou menm o nivo pati pèp la nap preche, se on akò de rekonsilyasyon nasyonal. Kote ke son akò tout sektè retwouve yo ladan l, se pa kesyon e mwen k gen solisyon, se pa kesyon de ti pè a ki gen solisyon, se pa kesyon de ni Jan ni Jak ki gen solisyon. Men sèl bagay ki solisyon peyi a, nou tout nou chita ansanm kòm ayisyen Nou di an nou poze tout pwoblèm ki genyen yo, pwoblèm konstitisyon, pwoblèm ensekirite, pwoblèm sosyal, tout pwoblèm peyi ap konfwonte epi pou n kapab si yon akò pou nou di men priyorite nou se eleksyon e konstitisyon. Paske sa k fè n di eleksyon konstitisyon, eleksyon li pral fèt fò l nou fò n gen yon klima de sekirite. Si pa gen sekirite pa ka gen eleksyon e sa fè Ariel Henry kreye sitiyasyon de ensekirite sa a. E mentnan si eleksyon fin òganize nou pral gen menm pwoblèm ki te rive Jovenel Moïse nivo kontestasyon ki t ap mande atik 134 bagay manda Jovenel Moïse te pran fen an ou pral vini ou ka gon prezidan ki eli li pa menm gen 1 an opouvwa. Kounye a ou pral wè des groupes de l'o des groupes ki pral konstitiye tèt yo kòm swadizan des opposants ki pral di prezidan selon konstitisyon ke w prezidan sou li a byen ke nou pa gen konstitisyon manda w fini. Kounye a ou pral vin toujou gen yon veritab enstabilite politik e peyi a ap toujou rete nan menm labou sa a nan menm jan n ap desann pi ba a toujou la. Jodi a la m panse ke nèg ki di tèt yo yo se animal politik yo se estratèj politik yo se tout sa ki pou yo kalifye tèt yo tout jan. Men m panse k tout strateji politik pou on nèg ou ta stratèj politik, ou ta on animal politik, ou ta sò ta ye an politik, se fè on bagay pou peyi a. Donk komisyon sa a, ou pa atann a gran choz de li menm? Komisyon sa a, bon, kòman pou ta vle kwè ke pou pran, e kòm si Ariel Henry pran menm li menm ankò, si w gen on pwoblèm ou pa ka pran menm moun gouvènman ankò? Pou al refè chita a menm moun ki te gen pwoblèm avèk yo. Gen anpil moun ki nan lari a la a ki kont gouvènman sa a. Se de moun ki te ansanm avèk menm ekip moun sdp sa yo wi. Gen de moun yo pa pral chita ansanm avèk madam Bozil. Gen de moun yo pa pral chita ak Jena Jozèf. Gen de moun ki pa pral chita avèk Nenel Cassy, ki pa pral chita avèk lòt moun ki nan komisyon sa yo. Paske yo gentan konnen se son dè blofè, moun kap vini, kap fè tan pase. E politik boule lè, politik gen sekirite a, svp ladann. Madam Bozil ladann, Edmond Supplice Bozil avèk fizyon, li ladann. Pwoblèm ensekirite sa ou jwenn gen plizyè sektè ki antre ladann sitou o nivo nèg ki te kalifye tèt yo dè pati de lopozisyon. E Moyiz Janchal poukisa jounen jodi a la ou wè jan l te ye a foug. Dan li pase al pa menm jan an. Depi lè yo fin ba l ministè de lenteryè ou tande l ap di wi l pa nan men l. E pi gwo pwoblèm ki poze, mwen m pa gen pwoblèm de pataj de pouvwa e mesye Yves. Lè w ba on nèg pa egzanp tèl pòs gon negosyasyon k ap fèt ou di bon pa gen pwoblèm non m bay pitit Dessalines ministè de lenteryè. La tout moun konnen enteryè nan men l li ye ofisyèlman. Men si san bak gawonn ou ba li l san pèsonn moun pa konnen kit li te pitit Dessalines Kit li te Andre Michel, kit li te lòt, si yo vle yo ka kanpe yo di yo menm yo pa nan gouvènman an. Paske yo pa ba yo l ofisyèlman. Gon pratik konsa wi, ou konn wè lidè politik yo, yo ap batay, yo ap egzije chanjman, yo nan lari a, yo bò kote pèp la. Epi kou gon yon chanjman k ap fèt nan gouvènman an, yo pa parèt tèt yo, yo voye yon moun anba anba. Yo voye moun, wala. Donk se ta di, yo moutre pèp la, yo pa nan tèl bagay, men yo la, alò ke yo ladan l men yo pa pare tout tèt yo, donk yo vle toujou kòm si, m pa konnen pou popilasyon an wè yon jan, ou konprann? Men moun kondane nan tout sa Yves, se responsab la. Se premye minis lan oubyen si se prezidan k fè negosyasyon avè yo, se prezidan. Sa depan de ki jan negosyasyon ye. Non, pase ban m di w. A la dènyè, m sonje a la dènyè minit, lè Jovenel Moïse te vle fon Yon negosyasyon tout bon. Yon pakèt nèg li rankontre, nèg nan lopozisyon, nèg ki t ap tire aboulè wou sou li. E nèg yo, yo te poze kondisyon pou yo patisipe, men yo pa pare tèt yo. Jovenel te egzije fòk yo la an pèsòn. Fòk yo la an pèsòn. Non, sa yo se de diskisyon mwen m konn chita ladan yo, m konn, pase. Gen de moun prezidan konn defen prezidan Jovenel Moise li te konn rankontre mwen menm gen de enfòmasyon ke m te genyen gen de enfòmasyon tou ki konn vin jwenn mwen paske gen de nèg se nan radyo ak televizyon l anfas prezidan an e gen de moun tou w ap wè se nan radyo ak televizyon l anfas Ariel Henry e se politik sa ke n ap konbat nou menm onivo pati pèp la nou pa dakò twòp ipokrizi Nèg yo ap fè twòp ipokrizi avèk popilasyon an. Wap defann koz li, imajine w gade konbyen goud ou bezwen la pou 1 dola. Hein? Tout moun fè silans. On sak siman nan mil konbyen goud? Tout moun fè silans. On sak diri nan konbyen kòb? Tout moun fè silans. Ariel ap boule lèl pa fè eleksyon, majorite gwoup nèg ki te anfas fè silans. Pwoblèm ensekirite moun fè silans. Hein? Anfen. N ap viv nan yon peyi ki plonje, twòp ipokrizi. Sa vle di ke jounen jodi a la, si w lanse yon manifestasyon, nan fini tou m ap di sa popilasyon an, depi yon nèg se manifestasyon li lanse, ou wè l ap di ke l ap pot lajan ba ou, se pa bagay peyi k ap regle. Paske lè genyen yon pwoblèm peyi k ap rezoud, Mwen menm, kòm dirijan Pati Pèp la m al chita avèk ou, oubyen m al chita avèk kèlkeswa gwoup lan, m pa sipoze vin pwopoze nou lajan. Si m al di m ap ba n lajan pou tèl bann apye soti an serye, kote m jwenn kòb sa? Hein? E kòb sa m ap depanse a, m pral detire l. E nan konsa wi, nèg yo e kòmsi yo fon, yo se dè antreprenè politik. Sa vle di yo fon envestisman nan lari a, epi yo met moun deyò, yo montre rapò de fòs yo, epi otomatikman chèf la rele yo, y al chita, yo te gen manifestasyon pou òganize yo pa òganize l, lè yo fin negosye, sa vle di se menm yo menm ki konn konvoke moun sa yo, menm yo menm ki konn bay kòb. Kounye a yo pa bay lajan. Ebyen sa k vin pase? W ap vin gade w wè fen mobilizasyon an li kase. Jounen jodi a la nou menm n ap di ekip SDP a, n ap di Moyiz Janchal, Madam Edmonde Siplice Beauzile, Jean Tolbert Alexis, Genard Joseph nap di nou mesye mande popilasyon eskiz. Paske sa nou te konn ap fè nan lari a nou te konn ap denonse jounen jodi a li vin pi mal. Men sil vin pi mal sa moutre m aklè ke sa moutre popilasyon aklè se pa bagay se pa revandikasyon pa l nou tap fè pase. Sa ke pou nou batay pou li se an nou batay Pou n gen yon lòt fòm politik, fò n fè politik la yon lòt jan. Fò n fè politik la yon jan ki kapab itil peyi a. Fò n fè politik la yon lòt jan pou n sove lavi jenès lan. E pou n sove lavi lòt jenerasyon k ap vini yo. Jodi a, nou menm o nivo Pati Pèp la, nou lanse mobilizasyon sa a. E nou kòmanse rankontre dè zòganizasyon de baz. Nou kòmanse rankontre dè bann apye. Mesye, jan m te di nou, e jan lòt manb ki te nan kowòdinasyon pati a te di nou, nou menm nou pa gen lajan pou n bay moun. Nou gen yon sèl bagay, an nou batay pou n retire peyi a kote ki li la. Paske Ayiti pa ka plonje pi ba ankò. E w ap gade pou w wè, Dominiken pa ba n valè. Gade sa yo fè konsil nou la. Gade sa y ap fè resòtisan ayisyen yo. Yo bat yo, maltrete yo, kit ou gen viza ou pa gen viza, yo pran w yo boure w yon kote. Gade konbyen imigran mwen kwè ki mouri Otexas la nan yon kamyon. Yo plis d'une senkantèn. Men, ann serye, èske n ka gon peyi pou nou ap kouri dè pitit tè a? E mesye k gen zam nan men yo a tou. Yo ba nou zam, n ap itilize l. Se vre m ka konprann s on djòb n ap fè. Paske jou nou pa fè l y ap tiye nou. Men mesye. Si, si, si nou di ke se nesesite ki konn fè nou pran zam, si se sa reyèlman, si se nesesite, mwen menm m konnen nesesite pa fè nèg pran zam non. Ou pran zam volontèman, ou pran wout sa. Men si nou di se sa k fè l, mesye, zam lan, nou te ka retounen l kont pwòp moun ki ba nou l lan. Paske se menm moun sa yo ki mete nou nan sitiyasyon sa a, e finalite a e kisa l ap ye? E peyi a paka ret konsa. Eleksyon paka òganize jan naza m nan men nou kisa? Fen an sa lap ye? Nap mouri. Men si nou gentan pran bonè moun ki ba nou zam lan nou vire l kontre li, kontre yo ebyen kisa kap pase? Lè sa popilasyon ap wè se pou pwoblèm nou te gen ansanm avèk yo. men son pwoblèm ke nou te genyen vrèman, nou te di se nesesite k fè n pran zam. Jounen jodi a m pa konn si w desann Pòtay, menm o nivo pwoblèm ensekirite a, ou rive Pòtay, Pòtay blanch. Zam, kout bal ap tire pasi pala. Ki sa k pase? Lè gen yon gwoup de nèg ki mete yon zòn an otaj, Gen de zòn ki zòn de non dwa, mwen menm m pa t gade, gon pati nan twazyèm nan m pa t gade l kòm kote ki zòn de non dwa non. Pase gen kote w ap pase Yves, se di pou yo di w gen bandi la pou konnen. Ou pa janm pase w wè yon nèg a zam, men la sèl choz se pou yon nèg swa vin fè kidnaping, oubyen nèg la vin vòlè nan zòn nan e lè sa w wè nèg sòti a zam, y al dèyè nèg la. Men sa, se absans lapolis ki kreye l, se bandi l ye tou wi, pase depi nèg la gen zam ilegal, se bandi l ye. Men poukisa lapolis pa, men atravè dcpj. Gen de kò yo konn, gen de moun yo konn mete, kèk ou konn wè polis sivil lontan, gen de polis sekrè ki konn nan lari. Pa egzanp, nèg la konn fè yon aksyon, li panse tout moun ki la ye sivil, etan se gen chèf fanmi yo. Men, pou ki sa ou pa itilize jèn sa yo ki gen volonte, gen ki pat nan bandi, ou pran yo, fè de fòmasyon pou yo, mete yo nan zòn nan. Pase lapolis ap toujou nan yon bing bang. Si w al mennen operasyon nan tèl zòn, e nèg la konn bakòp la, epi bakòp la ale, li gentan konnen pa gen lapolisye nan zòn lan. Men si l konnen perimèt la, lapolis te ale, li te kite plizyè nèg an sivil nan perimèt la, li pa t ap rale. E si yo ale tou, yo konnen plizyè t ap kite po yo. Sa vle di ke m panse DG lapolis lan tou, fò l chanje mòd operasyon li, paske m konnen l pa ka fè tout bagay yo pou kont li, men Ariel Henry se prensipal responsab de sa kap pase nan peyi a la, Ariel Henry ap kreye ensekirite pou l fè plis tan o pouvwa. E ide sa se 2 nèg ki nan ki te dan lopozisyon, ki te konn di se opozan yo ye, se menm yo menm ankò ki bay premye minis lan konsèy sa. Lè w pran Andre Michel, Edmond Supplice Beauzile, Nenel Cassy, Gena Joseph e tout gwoup moun sa yo, se Ricard Pierre se yo menm ki di premye minis lan men kijan pou l avanse pou yo pa mande l eleksyon. E vle ou pa fò eleksyon òganize. Donk se mesye sa yo ki konseye Ariel e ki ap aji menm. Wi, se kòm ou jan m ta di yo pran desizyon. Ariel la pa on, son òm deksperyans vre nan kesyon politik. Ariel son òm deksperyans se vre men banm di ou byen Yves, si bann nèg politisyen madre sa yo ki bò kote l, Si nèg yo pat yn nan sa kap fèt la ou panse Ariel tap ka fè sa? M konnen yo tap demantle Ariel. Donk yo jwenn plen soutyen. Wi! Paske kominote, ensekirite sa men kominote entènasyonal la trè fò ladan l wi. Paske ki sak pase? Yo gon wè nou menm nap fè reyinyon, nap fè reyinyon pou n al chache gen dè fwa nèg yo ap fè reyinyon y al chache pòs, yo moutre yo nan lopozisyon. Kominote entènasyonal la li menm, yo chita y ap fè reyinyon yo di bon, nou te divize klas politik la, li pa bay rezilta. Nou divize plizyè sektè yo pa bay, ebyen kounye a n al nan geto yo. Kounye a yo divize geto yo. W ap wè dèfwa tèl zòn gon bouton k peze yo di atake tèl zòn. E si w ap swiv pou wè, menm dè zòganizasyon swadizan dwadelòm, w ap wè lè genyen tèl zòn kòmsi tèl bandi ki pa twò vyolan anvè popilasyon, ki pap fè kidnaping, ki pap tiye moun, tout bandi se bandi wi, men gen bandi ki plis nwi kominote yo ke lòt bandi. W ap wè òganizasyon dwa de lòm sa yo plis fokis sou gwoup moun sa yo, di a entèl, entèl, y ap atake plis bandi sa. Bandi a pa dwe nan yon kesyon de patipri pou wap di tèl gwoup bandi wap pwoteje, tèl gwoup bandi fò yo atake l, ou met non tèl gwoup bandi nan rapò, tèl gwoup bandi si yo arete l. Tankou wap parèt nan twazyèm sikonskripsyon mwen menm, m konn m se nèg twazyèm sikonskripsyon. Manman m gen ka anlè a. Men, lè w parèt nan zòn sa, si w pa, si yo pa di w gen bandi la, w p ap wè. Ou pa janm pase pou wè nèg, m kwè w konn fè zòn Foucha, ale. Ou pa janm wè nèg kenbe galil nan men yo, kenbe tankou poste a zam, jan sa ap fèt Matisan, jan l ap fèt Kwadèboukè, lòt kote. Men, pou ki sa, dè fwa ou wè ke gen de kesyon, gen kote lapolis, se kòm si nèg yo gen yon, gen yon bagay menm yo di, atake tèl kote. Kreye enstabilite. Fè moun yo kouri. Sa vle di, piske gen zòn de non dwa, zòn de non dwa, ebyen, kapital la ap vin blanch, ebyen, pwojè kominote entènasyonal la, l ap pase. Pase depi lè palè nou kraze, yo pa vin rekonstwi l la. Depi lè sa, fò yon nèg panse ke. Gon plan. Gon plan. Pase Jovenel Moïse. Antanke defen, bon, regrete memwa w, kote l ye a, li te lanse rekonstriksyon Palè Nasyonal. Ki sa k fè pa gen anyen k fèt? Se pa kòb ki pa antre, se pa kòb, yo pa pwoblèm kòb. Men se yon plan li ye. Palman w kraze jiska prezan lò nou abri pwovizwa anba a. E konbyen milyon dola pase ladan l? Sa k fè l pa rekonstwi? Se yon plan li ye. Kounye a w pa gen prezidan, yo ban w premye minis. Yo pa aksepte ou gen ni yon egzekitif, Ni yon egzekitif a 2 tèt yo pa dakò sa. Yo dakò ke ou gon yon premye minis monosefal. Jis pou fè travay ke yo bezwen fè a. Yo kenbe Ariel Henry la. Enben kisa kap pase? Peyi ap kraze pi rèd. E Joseph mèsi sè e lè ap vanse sou nou seryezman e rapidman 2 minit sou e. Asasina Jovenel Moïse prè dè nan, e bon se pa sèlman Jovenel Moïse sèlman, gen lòt, anpil lòt moun ki te mouri tou, notaman Diego avèk Netty ki fèk sot gen 1 an la, e lajistis toujou rete muèt otou de ankèt ki louvri otou de asasina sa yo, ki sa w panse? Bon, nou menm onivo pati pèp la, premyèman, bon, prezidan Jovenel mouri, li gentan mouri deja, men mwen menm, avan prezidan Jovenel mouri, li te envite mwen, li te mande mwen konsiltasyon, mwen menm m t ale, antanke dirijan pati pèp la, m t al pale avèk li, m te di prezidan, gen de pwoblèm peyi a genyen la, si w pa rezoud li, pwòp ou menm w ap viktim ladan l. W ap viktim, 1, ou kapab al an egzil, e wap viktim, m di ensekirite a l kapab vin yon emoraji nan men w ou pa ka kontwole l. E se sa k rive la. Prezidan Jovenel Moïse s on nèg m kapab di ke ki te montre ke l gen yon volonte. Mwen m pa yon jovenelis men kòmsi lè w rankontre a Jovenel ou wè s on nèg ki gen volonte ki vle fè. Men pwoblèm te gen avèk li tou, sèke li te twò kwè nan tèt li, li pa t pran konsèy lòt moun. Li te gon, li te pran, gen moun li te pran konsèy wi, tankou lè w pran gen, li te gen kèk doktè bò kote l, bon, pa konn sou ki sa yo kanpe. Mwen menm depi lè ke Prezidan Jovenel mouri, m pa janm met nan tèt mwen te gen anyen ki t ap fèt, mwen menm pèsonèlman, e nou menm onivo pati a, nou fè reyinyon, nou pa t janm met nan tèt nou te gen anyen ki t ap fèt pou rann li jistis. Pou rann li jistis, pou ki sa? Lanmò Prezidan Jovenel Moïse se yon bagay ki konplike e se pa yon bagay senp li ye. Li gen enplikasyon kominote entènasyonal la ladan l, li genyen sektè prive ladan l, li genyen nèg ki te mete Jovenel Moïse o pouvwa ladan l. Ann serye. Si anbasad amerikèn pa t konnen prezidan an t ap mouri jan l mouri la, li pa t nan sa k fèt la, ou pa panse ameriken t ap egzije Pou gen limyè k fèt sou sou asasina a. Men men kontrèman a lajistis ayisyèn, gen de twa ti bagay ki fèt wi. Ozetazini nou wè bon majorite moun ki enkilpe nan asasina a, se Ozetazini, yo kòmanse tande yo anpil al nan prizon Ozetazini. Non men le suivi, suivi a se kisa l ye? Pa egzanp m pral di w, gen de peyi ki kontwole yo, w ap pran John Joel Joseph ki al Jamayik yo kenbe l, lè w pran gen lòt yo kenbe lòt kote, yo pran anndan lan Turquie m kwè, e swit la se kisa l ye? Se ke w ap wè, se kòm si lougawou k manje pitit ou a, k ap manje pitit ou a, ou pran l ankò, w al ba l trete l. Sa vle di Lèzetazini. Politik amerikèn nan pa janm chanje. Paske anbasad amerikèn la, l gon moul. Kèlkeswa anbasadè k vini, l antre nan moul lan. Se pa pou di ke kòmsi jan nou menm n ap, kòmsi nou nèk panse demen maten n fè yon bagay. Men non. Lè l vini, yo ba l kaye de chaj, yo di, men ki sa k gen, men ki sa k t ap fèt deja. Men kontinite a. Sa vle di ke sa k ap fèt la, piske l te gen men anbasad amerikèn nan sa k ap fèt la, nan krim odye sa a, m mèt di yo masakre yon prezidan opouvwa e imaje sou tout rezo sosyo, Kisa w wè k fèt kòm swivi? Pa gen anyen! Paske anbasad amerikèn ladan l, e w ap gade lajistis. Ki jistis? Kòman yo chwazi jij yo? Se sa a nou menm nan o nivo Pati Pèp la, n ap bataye pou li. Paske w wè pi gwo feblès peyi a la se feblès lajistis ke l ye. Paske si w konnen lè w fè yon bagay y ap arete w iv, w ap janm fè l? Men si w konnen. Tankou Biden, Biden te ka chwazi kraze Lèzetazini. Non plis yo menm yo gen yon sistèm, e jistis amerikèn nan fòt. Otomatikman ou fè yon bagay, ou te mèt te milyadè, milyonè, y ap jije w. Ou te mèt ansyen prezidan, y ap jije w. Se pou sa gen, yo mete lalwa nan tout peyi. Wi, isit w ap wè kan manda tèl jij denstriksyon fini, se sipliye li pral lè sipliye prezidan an, oubyen tèl gwoup senatè pou gade kòman yo ka fè renouvle manda l. Ki jistis ou pral gen la? Ou pa ka gon jistis ki fèt. Donk an konklizyon ou pa espere anyen. Pa gen anyen kap fèt de jistis pou Jovenel pa gen anyen. Pi gon moun, si yon nèg vle kenbel pou fè politik, ou ka kenbel kòm zouti politik pou ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Men o fon, pa gen anyen kap fèt pou Jovenel. Nou pral gen 1 an, yon ankèt. Gade la Sendomeng, yo touye yon minis. Minis anviwònman je kwa. Rapid, vit yo gin al mare moun nan. Hein? E tout moun ki an konplisite nan sak pase yap mare tout? La wi vwazen ap fè efò men nou menm ki efò nou fè? Jistis nou an tonbe an degraba, gade pou wè kounya e bandi k syeje nan pakè hein kounya la e izo kap fè jijman la nan plas nan plas e e jak lafontan e m tande skandal kap pase nan non misye, misye ap pran lajan nan men prizonye pou libere prizonye sa vle di pou demoutrew lè nèg la vin chèf Li komisè gouvènman, ki sa l met nan tèt li se prizonye ki resous li. Li konn mete delege menm al di al gade ki nèg wè gen dosye la, chache yo pou n pran ti kòb. Ou konprann? Kounye a, lè konsa tèl nèg gen dosye, li voye tèl nèg al negosye epi yo pot kòb la bay komisè a, epi komisè a, son jistis kowonpi, yon jistis, jistis sa, nou pa, nou wè ou gen jistis anndan peyi a? Nou gen yon dènyè kesyon e, e, Mercius, n ap mande w pou trè brèf paske nou fini, ki sa w panse de sòti patizan e senpatizan Jean Bertrand Aristide yo ki fin Awoyo ki ap reklame Jean Bertrand Aristide pou la direction de la prochaine transition e sitiyasyon peyi an yo estime ke sèl moun ki kapab rezoud li se Jean Bertrand Aristide. E m ap di w byen mwen menm m pa gen yon pwoblèm pèsonèl avèk pèsonn Menm jan m sonje lè prezidan Jovenel Moïse mouri, Jean Bertrand Aristide te fè yon diskou li di mèt chat la manje chat la, sa vle di mèt chat la touye chat la li bay tafyatè manje l, men e pa poutèt sa pou rat pran lari tou. Paske ni chat ni rat pa solisyon peyi a la, paske tou lè 2 kontribye nan mizè popilasyon an. Se chat, se rat la t pete sak mayi a, se rat la t pete sak diri a, se rat la t kraze lame a, Se rat la t mennen nou la ki mande anbago sou peyi a. Èske ou konprann? Jounen jodi a rat la pa ka solisyon an. Kounye a, solisyon an nan men pèp la li ye. Swa pèp la achte pwazon rat li touye rat yo, swa pèp la achte yon lòt chat oubyen m pa konn jan l pral itilize pou l pèmèt peyi a fonksyone. Paske mwen m pa gen yon pwoblèm avèk Jean Bertrand Aristide, okontrè, se ta youn nan meyè moun. pa egzanp, an fonksyon de eksperyans li, pou l ta vin dirije peyi a wi. M pa konn si w konprann non. Kòmsi eksperyans Aristide li pran 2 koudeta e l ta vin la, li pa ta dwe vin la kòm kòm yon nèg ki vin vanje, ki vin fè vanjans. Men son nèg ki ta vini la kòmsi li vin kolabore avèk tout sektè. Lè fini tou, Jean Bertrand Aristide pa dwe kite Kominote entènasyonal la tou ap itilize l, eskiz mwa lekspresyon, kòm prezèvatif. Paske, travay k ap fèt la, se ameriken ki vin fè l. Piske ou konnen gè ann Ikrèn lan, Lafrans gen pozisyon l, sitou ou konnen prezidan ikrenyen an mande pou li fè pati de lotan, kounye a la yo wè ke La Frans yon jan kanpon jan, kounye a yo vin an Ayiti, ou konnen te gen yon dèt lendepandans la mande, yo di y ap chèche yon moun, sitou yo wè se Aristide ki te vini avè l, kounye a yo defè Aristide fè sifas ankò pou mande reparasyon, restitisyon, tandiske se fo. Lè Aristide vini, Aristide pa bagay peyi, li pral regle. E lè l vin la kounye a la, se kesyon djòb ameriken l ap vin fè. Èske ou konprann? Men se pou, men an prensip. Nou pa ka kite peyi ap kouri kraze konsa non bon pou mwen menm si m tap chèche moun ki gen eksperyans nan politik nou ta di 2 nèg swadizan ki pa wè peyi ou ta pran yon nèg tankou Aristide ou mete l prezidan epi ou chwazi yon nèg tankou Evens Paul Capet ou mete avèl kòm yon animal kòm yon nèg ki politikman se yon nèg li rankontre tout moun ou ta pran Jean Bertrand Aristide epi ou met Evens Paul kòm premye minis. Men fòk son bagay ki ta fèt alayisyèn. Kòm si tout ayisyen chita, tout sektè, m kapab di klas politik lan, laprès, òm dafè, sektè prive a, tout moun chita, dwazimen, nou chita nou di bon, jan peyi ap plonje a, nou pa renmen ni, an nou pran 2 moun sa yo, nou mete Jean Bertrand Aristide prezidan, Evans Paul premye minis, epi nou konstitiye yon gouvènman ki gen nannan. Paske pwoblèm peyi a, lè. Ou gen tèt fè mal ou pran konprime pou tèt fè mal. Men si peyi a gen pwoblèm politik, se lidè politik ki pou rezoud li. Pase pwoblèm ensekirite sa, li se yon ensekirite ki politik, men politik lan, m pa vle moun yo konnen ke se dè lidè politik sèlman k ap mache distribiye zam. E pa sa sèlman li ye non. Se Ariel Henry k ap voye lajan bay nèg ak zam, k ap di tèl zòn atake tèl zòn. Gade an plèn nan sa k te pase. 400 mawozo sot kote l sòti a Ariel Henry voye lajan di atake chen mechan konbyen milye de moun kouri kite kay yo e jiska prezan gen yon bann moun ki pa retounen lakay yo sa vle di tout etan gen panik ou pa ka mande Ariel Henry sekirite sa vle di ke nou menm n ap di e mete yon lòt gouvènman an plas li bon men gouvènman sa a fò l ta trè trè kout dire omwen n ta di nan 120 jou e m kapab di nan 120 jou eleksyon òganize e konstitisyon nou te deja gon komisyon ki te travay sou yon konstitisyon byenke m pa dakò ak konstitisyon sa menm pou repase men amande kèlke atik yo ki flou ki pa bon ladann epi kounye a pou n pou n gentan gon nouvèl konstitisyon epi pou eleksyon òganize pou prezidan pou n gon prezidan pou n gon premye minis pou n genyen senatè depite Pou n gen tout moun k ap pou peyi a fonksyone. Sa se prezidan e li menm ki chèf diplomasi a. Otomatikman ou pa gen prezidan, gade jan y ap trete nou, gade jan y ap fonksyone. Peyi a pa peyi a p ap mache. E nou menm nan onivo pati pèp la nou menm nou vle peyi a l ap mache e nou menm nou pral nan eleksyon e nou pral nan eleksyon nou pa pral nan eleksyon pou se nèg ak zam ki pou ba n eleksyon paske nou konnen eleksyon se yon bagay ki demokratik w al nan eleksyon se volonte moun yo se pa fòse yo pral fòse moun yo vote Se pa bouraj din yo pral fè pou tèl gwoup bandi ale yo plen yo met tèl moun senatè tèl moun depite men se moun yo pral sòti yo pral vote avèk kat elektoral yo. Wala merci beaucoup Joseph Mercius sekretè jeneral pati pèp la e mèsi tout moun ki tap gade n ki tap tande n. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.